yo oblije jwenn fèy de wout e m ta ka di CSPJ pou yo kapab al prete sèman pa ou devan dwayen an. E mètnan, le wòl di CSPJ se limite a sa e a sa sèlman. Je repran, lè majistra debou, yo pa sou lobedyans CSPJ. Yo gon dwad rega sou yo pa rapò avèk lwa kreye la. E lwa sa a fè obligasyon pou komisè yo prete sèman pa w devan le dwayen di tribinal ou le komisè egzèse sa konpetans, son pouvoir, e ke e patan de se prensip fò l prete sèman devan l e yo ba w òd de wout avèk e avèk dwayen an pou w kapab òdone prestasyon e resevwa prestasyon sèman komisè a. Donk, m etone tande ke yo ta ekate m nan sètifikasyon an alòske pou 2 rezon fondamantal pami tan dotre ki pa gen fondman. Dabò, yo di m libere 2 Meksiken nan dwòg ki sot Okay ki vin Pòtoprens pou lajan. Adm pakè ki transfere pou se malvèrsasyon koni de tous nan pakè a, li di ke m vòlè tout kò Deli. pakè yo. E mwen reponn mwen di pa yon nòt de denonsyasyon. Konseye minis Dorcé moneye pou kapab e enfliyanse 2 lòt konseye pou yo kapab kanpe an fas mwen nan bagay sa a. Se paske jisteman yo te genyen akwentans yo moneye par le minis Dorcé. E ki li menm te mande m de bagay pou m fè pou li m pa t fè yo. Tout moun konn sa. Ap tande yon moman. Ap tande yon moman. Ap tande. J'arriverai. Mentnan, premye rezon an se ke se rezon dilè dwòg la m libere. De Meksiken. Se pa vre, se fo, sa se fo. M ap reponn. Mwen egzekite yon arete pri an konsèy de minis ke m fè sot depoze la a nan CSPJ. Mwen egzekite yon arete pri an konsèy dè ministre sur l'initiative du ministre Dorcé par lettre anbasadè Meksik la te voye ba li, li te mande l men gouvènman pran yon arete d'expulsion li voye di m fè suivi arete sa a pou ke mesye sa kapab antre lakay yo e mwen voye nan prizon an yon ordre d'extraction mwen di mete moun sa yo. A la dispozisyon de la dcpj pou les suites administratif. Mwen m tande nan lari a, yo di Bertho Dorcé te pran 200 mil dola nan men Meksiken yo, men mwen m pa konnen, tande m tande, men m pa konnen. Paske m pa t manje ladann, m pa t jwenn ladann. E m pa t bezwen ladann tou. Donk mentnan pou rezon sa yo e ke nèg yo fè konplo yo vle mete m deyò. Men m ap di ke piske komisè yo pa asijeti o règleman de prestasyon sèman de sètifikasyon CSPJ, dayè yo pa janm sètifye komisè yo. Yo pa janm sètifye yo. Donk se majistra asi yo sètifye. Donk pou ki sa jodi a yo vin avèk on bagèt majik konsa. Mentnan je suis prè. A peye le pri de mes fautes mesye sim fè fot yo vre e sim fè yo mwen e m di le l'ame fière et le front haut e map bay l'exemple ke si gen yon bagay yon fè reyèl yo repwoche m ki fonde map pot tèt mwen bay pakè kap komisè kap ranplase m lan pou yo mete m nan prizon e pou jij pou jij kapab enskri sou ka mwen oubyen yo kondane m. Ou pije pèn mwen ou byen yo blanchi m mwen menm. E m di sa m di a m ap fè l. Men fòk rezon yo valab, fòk yo fonde. Vwala. E konseye sa a dapre ou ki sa li ta jwenn kòm premye e li lanse minis la pou. An men ankèt pou mennen sou li tou. E pa yo di ke madanm konseye a li te twonke l a madanm Massillon, Dwayen Massillon nan CSPJ e sa yo di wi. Yo di youn bay madanm lòt, youn nome madanm lòt nan plas lòt. Madanm li pa gen nivo akademik nesesè madanm. E madanm konseye Désir Nader, li mete l kòm konsiltan CSPJ. E l pa gen nivo akademik, li pa gen pyès. Donk si w ap voye jij la ale pou pyès, fo pyès, pyès mankan, voye madanm ou ale anvan. Pase madanm ou pa gen pyès pou te ba l konsiltan nan CSPJ. Men byen si, an men misye aktyèlman la, li nan yon kay l ap viv nan men yon moun, yon antreprenè, li pa peye. Li pa peye kay kote l dòmi depi lè l CSPJ. Sa yo se pa koripsyon yo ye? Sa yo ye? Ou lè pran madanm ou pou tronke l a yon lòt moun konseye. Sa sa ye pa koripsyon li ye? Tout se koripsyon. Donk kòman ou ta fè konprann ke pou menm enstans sa k ap statye sou konpòteman majistra a, Debout, Kwasi, se ou menm ankò k ap fè koripsyon? M pa konprann sa. Je suis perdu et je suis trop edènmi. Ou panse se yon dosye politik komisè a? Men byen sur li politik e mwen menm m panse ke e. Antan ke mwen m gon fonksyon ofisyèl e politik m ap egzèse, m se reprezantan de l'executif dans le judiciaire e ke mentnan m pa assujetti ankò yon fwa au règlement de certification du CSPJ. Alò nou konnen. Donk ki atant ou nan dosye sa ou menm? Atant mwen se ke le CSPJ doit se ressaisir pou ka jamè li pa janm antre nan sètifye majistra Degout yo. Paske pa gen dwa sa. Alò nou konnen komisè a ou pa gen ou pa gen yon manda, donk èske sa pa fistre Mario? Men byen sur, li pa ka pa fistre l se lòm mwen ye. Mwen m te di ke m pap demisyone ankò. M te fè deja m pap fè. E mentnan, m ap revoke, men y ap revoke m byen. Fò m revoke byen. Y ap revoke m byen. Ou gentan gen yon soupson pou al revoke komisè Lafontant? A mwen di w, mwen di w, m pa gen soupson pou al revoke, mwen di w ke si m pa demisyone, si m pa demisyone fò m revoke. M pa ka ret la etènèlman. Ou dakò m pa pè etènèl dezame. Dakò? M pa gon, m pa gon manda ki endefini. Mwen menm m la pou m ale, pou m vini m ale. Men m tou pou m ale, fò m ale byen. Men komisè, m konnen dènye minit jistis lan te fè anonsman avè w. Ki pwoblèm ou gen avè l? Li te mande m libere Soso La Familia, m pa fè l. Li mande m libere Angela Estime, m pa fè l. Li mande m libere nan odyans sur le benefis de la loi de Lespinasse, Lakoa Abi, m pa fè l. E ke mentnan, tant de lòt bagay ankò. Li te mande m bay konklizyon favorab nan yon demand menleve sou 4 polisye ki nan dosye prezidan an. M pa fè l. Ok, li fè lòt moun fè l, mwen m pa fè l. Aktyèlman, m pa di polisye yo yo koupab de sa yo pwechou a. Si yo pa si yo pa gen anyen kont yo, yo ka libere yo. Dakò? Mwen menm, paske se kabinè l ki te fè dwa, ki te fè demand an menleve a. Koman yon neg minis pou kabinè w fè deman nan men leve? Sa nan pa de sans. E sa m di yo la a, e pa kounye a m ap di yo non. Chak lè yo pase m di yo wi. M di yo wi. Tout moun konn sa m ap di yo la a. Se men politik li e Pè Esperans k ap fè li. Tout moun nan CSPJ pè bouch Pè Esperans. Li te mande m klase dosye san suit. Dosye Monchery a m pa fè l. E ke misye kounye a ekri. a lòt zwazimen parèy li, epi k ap pran kòb bmpad, k ap pran kòb anba tab, toupatou, epi yo voye di pou yo revoke m. Menm batonye de lòd dè avoka Pòtoprens mande revoke m wi. Pou kisa la a? Kòmsi, bon mesye tande, nou se jounalis, al mennen yon ankèt pou mwen sou komisè k te pase anvan m yo, gade degre de koripsyon yo parapò a mwen menm. Komisè, anpil moun pral di ke w te. Vous allez vous faire une idée, a tande. E pa sa, m pa reponn kesyon sa. Tande, m se chèf ap denonse, ou ka denonse m pa arete wi. La denonsyasyon, dakò, li pa sifizan pou mwen arete moun. Ou sanke ou nan koripsyon tou komisè? Hein? Ou sanke ou nan koripsyon tou komisè? Ou pa ka di, ou pa ka di. Non e pa, e pa sa, e pa konsè mwen dou ke, fon konparezon. E pa nan koripsyon mwen konsè, pou otan mwen dou ke, sa ou reproche mwen, ou gade mande pou wè, degre koripsyon nèg sa yo. Eske mwen menm, se mwen ki koronpi? An mwen ki koronpi kounya a mesye? Ou pale ak nèg ki pase anvan m la a? Dan lad ministrasyon piblik. Gras a Dye m fout konn li mwen menm. M konn li. Sa m ekri yo bon, sa m ap di yo bon. Bon, kòm si m pa ka okay mwen te mesye, fò m te nan bapon. Pou m te fè m okay pou 30 mil dola ayisyen pou mete m choute dèyè m epi pou yo mete tout slip mwen deyò. An alò. Bon, Pierre Esperance ki pa konn li, on nèg te gadyen moun. Pierre Esperance se gadyen lakou l te ye wi. Li te gadyen lakou.